Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon gon vòys ki pran la wi vòys izo vilaj de dye e map pote detay sou gwoup sa izola dan men li lage vòys la vòys la pran la wi. Men, n ta kapab di antre lè de, sa ki parèt plis enteresan an se Voice la. Anpil moun gentan tande Voice sa. Anpil moun fè analiz pa yo sou li. Men, tande byen, mwen menm gen plizyè bagay ki make m nan Voice sa e m panse ke se evidan pou m ta fè yon ti pale sou yo. Jounen jodi a la gen yon grenn bagay pou w konprann. Tout bandi gen yon gwo kalifikatif ki sou tèt yo. lè yo ap poze aksyon. Tout bandi se zakè. Tande byen sa m ap di nou an. Paske tout nèg kanpe sou fè zak. Weldour li menm, li fon ti zak la, li antre bagay nan pakè a. Vòys sa a pwouve tou senpleman ke bandi yo gen yon sètèn konfyans. Nèg yo pa pè anyen. Nèg yo fè e defè. Vous imaginez! Tande byen wi la famiy! Pandan genyen odisyon kelke polisye nan parquet de Port-au-Prince, genyen cha ki la, cha blende, genyen veyikil la polis ki la, paske moun yo te vin tande gen anpil nan yo se te sou escorte policière. Gen bakòp men lap fè san ki li menm te la. Epi sa w tande a la nèg yo pote boure, nèg yo anvayi kout bal, Polisye oubyen fòs de lòd, anpil nan yo pat kapab reziste, gen nèg ki kouri kite machin sa w tande a la, bandi yo anvayi, yo fè sa yo vle. Men jis avan m ale pi lwen pou moutre nou kòman peyi sa son peyi derespektan wi, ann tande voice sa. Maasa maasa maasa Sak genlè ap fèm gen an sante a e konnen m pat ka met pou wè mesaj la e a e apre bagay moun miagàn yo m fin kenbe a la nan pakè a la m fon vye zak sou yo paske nèg sa yo pou je nèf chak jou yo lage moun lè kontak m fè valè kòb m depanse pou m bat pou m met moun deyò m met nèg mwen deyò E plenyen, ou tande pakè pa fonksyone, ou tande yap fè diskisyon antre yo, bagay sa yo. Epi yè yo vin jije moun. 2 bakòp vini ansanm avèk yon zoreken, 3 3 an tou. Zoreken sa sa k pa gen pant menm nan. Yo vin yo vin mennen moun, yo vin fè jijman ansanm avèk 2 cha a. Nou pot boure sou yo. Nou pot boure sou yo. Kout bal, kout bal. M sezi tou le 3 bakòp yo. Wè, m sezi tou tout le 3 bako polis yo. Cha si yo pa twò blende m pran yo tou. M sezi tou le 3 bako polis yo. Li e li sa sak rele men lap fè san m tande. A pa gen sak pa gen pòt menm nan. Men l nan pakin mwen la li menm sak pa gen pòt menm nan. Ou pa dwa janm wè machin sa nan lari ankò. Pou lap fè frekan pou lap manke moun dega. Marasa marasa marasa Ak gel afem ki an sante a ye konnen m pat ka bat pou wè mesaj la e a e apre bagay moun miagàn yo m fin kenbe a la nan pakè a la m fon vye zak sou yo paske nèg sa yo pou je nèf chak jou yo lage moun lè yo kontak m fè valè kòb m depanse pou m bat pou m met moun deyò m met nèg mwen deyò E plenyen ou tande pakè pa fonksyone ou tande yap fè diskisyon antre yo bagay sa yo epi yè yo vin jije moun deba kòb vini ansanm avèk yon zo reken twa twa twa an tou zo reken sa sak pa gen pant menm nan yo vin yo vin mennen moun yo vin fè jijman ansanm avèk decha aa. Nou pot boure sou yo nou pot boure sou yo kout bal kout bal m sezi tou le twa ba kòb yo wè m sezi tou le twa ba kòb polis yo Cha si yo pa twò blende m pran yo tou. M sezi touye twa bakòp polis yo. Li Li sa sak rele men lap fè san m tande. Sak pa gen pòt menm nan. Men l nan pakin mwen la li menm. Sak pa gen pòt menm nan. Ou pa dwa janm wè machin sa nan lari ankò. Antouka voice la pati. Voice la fòm di ke se yon voice ki sòti sou yon gwoup kote ke nèg yo fon sòt de federasyon epi nèg yo ape chanje. Men Izo li menm pandan l lage voice sa ebyen ta sanble bon gou yon nèg la pandan nèg la ap jwe sou telefòn li oubyen l voye voice la ba yon zanmi epi sa w tande a la voice sa li menm li tou pran lari pandan voice la pran lari daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen se ke Izo fache paske Izo pat vle. pou bagay la te pran lari jan n lage l la e ke Izo menm fè kout san li wetire kò l sou gwoup la e gen nèg k ap ekri misye la pou di a monchè poukisa w fè sa se yon federasyon nou ye ebyen fòk ou rete sou gwoup la tèt chaje gwoup sa tèlman gen nèg ladan l hum men analiz mwen sou dosye a se ke leta a fini e si yon moun ap kòmante kesyon sa tou paske sa w sot tande a la ou wè deklarasyon sa se leta k ta pou fè l. Men wè se bandi k fèl. Men gon bagay m te di nan emisyon avan yo enfòmasyon lè m te mete dron mwen anlè pou m di nou ke nèg izo yo bezwen pou yo lage de twa moun pou yo e pandan genyen demach kap fèt pa bò kote lòt gwoup bandi tou pou kapab lage lòt moun e bagay sa m ta kapab di li pwovoke yon sòt de polemik. Izo di w lè l fè demach, li depanse kòb li pou yo lage moun pou li, yo toujou ap vire l. Or, lòt gwoup bandi ki anfas, sitan G9, ebyen y ap lage moun pou G9 tanzantan. Nou yon peyi? Gen peyi a wi, men peyi a. Bandi ap fè demach pou lajistis lage moun pou yo. M pa konprann non. Se kòmsi m ta kapab di Bondye ap chache Satan, epi Satan al kote l, li di, A! Banm pouvwa non pou m atake Jòb. Se pa pou fè polemik non paske m konnen gen anpil moun ki pral di, non, non, non, sa pa t kesyon. Sinon, ann tounen dirèkteman nan sa n te ye a. Kòman fè yon bandi ap fè demach pou kapab lage moun pou li? Mwen m pa konprann. M ta renmen konprann sa sa vle di. On bandi rete bandi. Ki plas bandi? Prizon ou lamò. Ebyen jounen jodi a bandi tèlman gen pouvwa. wè bandi antre nan lojik pou la jistis lage moun pou yo e se pa yon sèl klan non se anpil klan bandi donk kestyon de la jistis ou byen defayans leta son pwoblèm paske le fèt ke pakè a li menm li sitye li anba bouch nèg yo la ebyen nèg yo ap fè sa yo vle kounya la wè anplwaye primati paka vin travay paske yo pè. Swa pou yo pa kidnape yo oubyen pou yo pa fèmen yo anndan epi yo tou mete tout an otaj. Men kòman peyi a ap fonksyone wi. Moun k ap travay nan palman la a, yo fristre. Eske nou konprann? Donk deklarasyon Izo a montre ke leta li menm toujou nan kole dèyè ak bandi. E deklarasyon Généus lan silvouplè, pou nèg ki konn diplomasi, ebyen li parèt sispèk. Sispèk nan sans ke. ebyen leta poko vle pwoblèm sa rezoud paske pwoblèm ki gen la a lapolis pa ka rezoud li pou kont li se vre nèg yo mande w asistans men anpil moun panse ke ta dwe gen yon fòs entènasyonal ki vin la pou ap trake bandi men lè yo vini tou mezanmi se lòbèy wi yo vin fè e zam yo vin simen anplis tou wi sa vle di dan lè de sans Peyi a son peyi ki ap rete bloke bagay yo ap vrèman rèd pou pèp ayisyen sèl si peyi sa ta deside yon bon lè poul di lap rejenere tèt li yon katastwòf pase tout move grenn yo ale em pa kwè lap pase konsa dèfwa ou konn wè katastwòf pase moun ou panse ki ta pou mouri se li menm ki rete. Gad on tranbleman de tè pase, li pase l pran Gabriel Fortuné. Menm lè Gabriel la te gen bagay pa l sou tèt li, men ou imajine w aprè denonsyasyon ki fin fèt la, donk Gabo te dwe la pou ap chofe dosye Jovenel Moïse. Donk nan va konprann. E maryaj antre leta ak bandi, antre dè politik e dè bandi, antre dè manbre di sektè prive e dè bandi. Pwouve tou senpleman ke peyi sa pap chanje. Gen yon nèg m tande k ap pale wi. Men, m ap oblije pèmèt ke nou tande l. Paske dènyeman m t ap tande yon emisyon de Roody Radio Ibo k ap pale de Fednel Monchery. Gen yon seri de moun nan sosyete a la, mwen pa konn kòman yo fè ap pale sou moun. Paske ban m di yon bagay. Moun sa yo se de moun ki ta dwe plonje totalman dan le silans ou dan la diskresyon pou yo pa janm pale sou moun. Eske nou konprann? Men map pran le risk pou m kapab mete dènye deklarasyon sa paske gen de moun lè yo pale franchman ou pa ta dwe kite moun tande sa yo di a. Men le fèt ke li te entèvni sou yon dosye pou dire ke polisye e se vre anpil polisye ki te enplike nan arestasyon Fednel Monchery nèg sa yo ap pèsekite Fednel Monchery men li pa pwòp e sinon konsyans li pa pwòp ou konn tande gen anpil moun ki genyen san sou konsyans yo. gen moun ki gen un nanmen yo. Apparemment, d'après un chéri sans ni sous ni sous conscience li. écoutez, il a le droit de se défendre. Même s'il s'est lancé totalement dans une logique de parade politique pour faire croire qu'il a la main propre, qu'il a la conscience propre. Mais écoutez, à bien regarder Fednel mon chéri, on a comme l'impression que Sa bouche parol, men son vizaj di otreman. Ann tande. Nou li sou rezo yo ke genyen yon gwoup polisye ki di ke yo pèsekite depi lè yo te entèsepte ma machin mwen. M ap di nou ke nou menm, nou pa nan afè pèsekite moun. Nou pa nan afè zam. Yon moun ki di ke nou pèsekite l, ke nou pa konn vizaj ou, nou pa konn kay ou, nou pa konn non ou, te gen kagoul nan figi ou, e nou menm nou te pè. fas avèk konpòteman mesye sa yo paske lè yon nèg entèsepte w li gen kagoul nan figi l sa n fè nou menm e lajistis n ale nou pa kwè nan bagay gwo ponyèt pèsekisyon n ale mwen ekri komisè gouvènman an mwen dekri l sitiyasyon k te pase a lè m fin dekri l sitiyasyon k pase a e nou mande komisè gouvènman an li menm pou li pran ak de sa n di an e. Mwen mande komisè gouvènman an, lè mesye yo entèsepte m a machin nan, de nevè a onzè ki kote yo te ye avè m? Al fè telefòn mwen sonnen twa fwa. Mwen sou Dèlma 42. Ou pran yon machin a yon moun, ou se komisarya de Pòtoprens, Epi pou twouve yo Dèlma 40 bi, e sa a m ta renmen yo poze m, yo ta reponn. Dèlma 40 bi, ou pa komisè, ou pa polisye Dèlma, ou pa polisye Taba pou di w ap rantre nan baz ou, ou soti nan komisarya de Pòtoprens. Kounye a la, lè nou esplike fè sa a, sa komisè a fè, komisè a ekri lapolis pou l mete polisye sa yo disponib pou li. M pa t janm rann sa piblik. Ok? Se lèm wè yap pale sou rezo, m pa konn si se yo ou si se pa yo. Pa mezi de prekosyon nou menm, je fonke davans nou te gentan fè travay pa nou an deja. E dosye a lajistis e dosye a nan kabinè denstriksyon. Kounye a la, yo menm, si yo gen lòt rezon oubyen lòt moun kap pèsekite yo, se yo ki konnen, e pa nou menm. Nou pa nan demach sa, yon bagay ki pase prèske pral gen 2 zan pou se semèn sa Pou n ta fè pèsekisyon sou yo. Kilès ke yo ye nou pa konnen. Ki non yo nou pa konnen. Sèlman nan nòt nou ekri a, yo mande pou yo pran, pou yo tande polisye ki te nan bakòp Zoreken an. Kòm lè yon, lè yon, yon machin polis ap pran lari, gen yon chèf de pòs ki anrejistre tout moun. Lè l ap soti, lè l gen pou l antre. Donk, e nan sans sa nou pa konn non yo, nou te mande lajistis. Komisè gouvènman an ka ba yo enstriksyon, genyen pou l tande yo. Men si yo gen lòt rezon ki fè ke yo gen lòt pèsekisyon, ke yo chache l, men pa nou menm. Donk e nan sans sa nou menm nou rann, nou rann plent nou an piblik e ke mesye yo chache moun k ap pèsekite yo a. E se pa nou menm e l p ap janm nou menm paske nou pa kwè nan bagay gwo ponyèt, ni nan enjistis e nan lalwa ke nou kwè. Mèsi. Ou panse m ta gen 50 mil dola ameriken e polisye m ta bay li? O mwen, imajine w, m ta gen 50 mil dola ameriken, sou ki baz pou m ta lonje l bay polisye? Ok? Donk e sa k fè m di w dosye sa a, lajistis ap ap gen pou l kesyone l. Lè yo pran m nan machin nan la, mwen di w, yo fè inèdtan avè m anndan Dèlma 42 nan, y ap pale, sa te pale vre antre yo, men e te yo 5 ki te anba kòp la, m pa t wè lòt yo non, youn pran volan machin mwen. Machin volan machin nan menl wi volan an nan menw ou fè rout ou vle ok e mwen diw yo rive sou otorout de delma preske rive devan sou otorout delma pa 40 bi lè sa ki moun mwen rele mwen rele avokam mwen rele moun lakay mwen e mwen rele yon zanmim e sa fèm mande pou ke yo tal verifye nan peryòd sa mwen fè 3 mwen rele sou 2 sou 3 telefòn. Mwen jwenn non gang li an se 4 pa 4, mwen denonse li. Mwen bay lis non moun li te gen pou li te kidnape yo, e pa mwen ki te bay yo, moun ki te nan rezo avè l la. Mwen bay non moun yo arete pou li nan Tigwav. Gen yon lòt gwoup ki nan Kavayon. Menm si m denonse sa nan radyo, men m pote plent nan pakè. Gen plent nan kabinè denstriksyon. Ou pa ka annik rete sou rezo op ti bonè konsa, w ap voye monte. Non! Peyi a pap ka mache konsa. Pap ka gen jistis. Lè w santi ke w pèsekite, gen yon moun ki fè yon abi, premye bagay pou w fè, fò w kontakte avoka w, epi avoka w la ekri. Menm si tribinal poko disponib, gen yon lè disponibilite a lap posib. E lè sa, wap kapab fè swit de dosye w la. Polisye yo gendwa gen lòt bagay ki motive yo. Si yo kite peyi a, ou gendwa wè se bagay tps yo al regle. Ou di mwen ka gen yon lòt rezon men se pa nou ki alakoz sa yo kite peyi a. Se pa nou ki kreye yon mwayen pou nou pèsekite yo. Depi dezan mezanmi. Ann serye. Poukisa se aprè m fin denonse Pierre Espérance, m fin kenbe Pierre Espérance nan kidnaping, m wè dosye Sherlson Sanon li itilize, m denonse li. E Sherlson Sanon pale mezanmi. Poukisa tout pa chak semèn gen yon ti bagay k ap vini? Li fè yon pakèt, gen yon pakèt ti bagay li fè ankò wi pou l ta entimide nou. Nou pa pran ladan yo e l ap vini a lòt toujou wi. Nou pap pran ladan yo. Paske nou menm sa n ap fè a, n ap fè le bon dwa. N ap respekte prensip, nou pa nan atake vi moun. Men nou vle ke lè w fè yon bevi, ou kreye, ou fè yon bagay ki deranje sosyete a, fòk lalwa kesyone w. Donk w ap, ou se dwazimen. Ou pa la pou detwi karaktè moun. Ou pa la pou lage moun nan prizon nenpòt kòman. Ou pa la pou fè enjistis paske w se dwazimen, ou gen lajan nan men w, ou gen kòb nan men w, ou gen dwa fè sa w vle, ou odesi de la lwa. Si tout moun aksepte l, Pierre Espérance fè sa l vle avèk imaj yo, avèk karaktè pa yo, mwen menm kèlkeswa le pri, m di non, mwen m pap aksepte sa. Mèsi. Donk, kisa k te pase egzakteman? Humm? Se tout le, son, son machin kap, kap, kap fè destabilizasyon. Ok? Son machin li met an plas kap fè destabilizasyon. Apre, apre yon mwa, e pakè ansanm avèk. Revue la presse ki la maten an, e pi nou pwofite nap fè, nap pote yon presizyon sou 2 pwen. Dabò, nou retounen ankò a dosye Shelson Sanon an, e nou, nou. Nou kenbe sa paske misye se yon viktim de mechanste, de movè konpòteman, de banditism Pierre Esperance ki a la tèt de yon gang ki rele 4 pa 4 e ki depi 9 an, m pa konn ki moun ankò ki te viktim, lage Shelson Sanon nan prizon pou bagay ke li pa konn. E sa k pli grav la, li te di misye l ap fè l pran azil politik. Dosye a transfere de azil a anprizonman. Poukisa? Paske misye te benyen detui 2 moun ke li menm li di ki te pwòch prezidan Joseph Michel Martelly. E lè l pran Shelson Sanon e l mete l nan machin li avèk 2 medam ke nou konnen non yo, Ki nan, jiska prezan gen youn ki avèl nan nan rnddh epi l mennenl ba yon jij, m pa konnen ki antant ki te gen a jij la, eske Pyè Esperans te gen avi de rechèch de Sherlson Sanon, eske Pyè Esperans te gen manda pou Sherlson Sanon, eske l te pote plent pou Sherlson Sanon, nou pa konnen. Donk, kòm misye se yon moun ki odesu de la lwa, li fè sa l vle nan peyi an, Li monte dosye ke l vle, epi li pran jèn gason an, ki aktyèlman la, lage nan prizon, donk lavi misye ka an sitiyasyon difisil. Donk nou menm nou di, nou mande jistis pou Chèf Frantz Sanon, liberasyon l e reparasyon. Donk lè w lage yon jèn gason nan prizon depi 9 an san jije e pou 4 chèf dakizasyon e gen 2 k tonbe ladan l e nan òdonans lan, non Pierre Espérance ladann pou l al reponn kesyon ke Sherlson Sanon di li pat konnen men se Pierre Espérance ki lage l nan sitiyasyon sa a. Donk mezanmi antan ke pè de fami, antan ke mè de fami, antan ke jèn gason, jèn fanm nan peyi se yon sitwayen menm jan avèk nou. Donk nou menm eske sa se pèsekisyon politik y ap fè sou Pierre Espérance m pa konnen. Donk sa l fè Sherlson Sanon an kòman w rele l? Se pèsekisyon de dwa de lòm, ou pa konnen. Donk, nou menm nou di ke fòk limyè fèt. Sèt istwa ke nèg la annik dòmi pou l al fè yon kòb, pou l kreye yon evenman, li pran non moun, li salanbe l, nou di non e non, nou pa dakò sa. Dezyèm bagay n ap pote presizyon sou li.